Eklezyas, chapit 11 a 12 Konsèy pou jenn gason Nou menm, jenn gason, pwofite jenès nou. Fè kè nou kontan pandan tout tan nou jenn gason toujou. Fè tout sa nou ta vle fè. Tout sa nou anvi fè. Men, pa bliye Bondye gen pou mande nou kont pou tout sa nou fè. Pa kite lapenn chita nan kè nou. Pa kite anyen fè nou soufri nan kò nou. Ou p ap rete jenn gason ak cheve nwa tout tan. Pandan ou jenn gason an, pa janm bliye Bondye ki te kreye ou a anvan jou malè yo rive sou ou. Anvan lè a rive pou ou di, Mwen pa jwenn okenn plezi nan lavi. Lè sa a, limyè solèy la, lalin nan ak zetwal yo ap parèt twoub twoub devan je ou. Syèl la pap janm klè. Lapli poko fin tonbe, tan ap gentan mare ankò. Lè sa a, bra ou yo ki te konn pwoteje ou ap tranble. Janm ou yo ki te enganm kounye a ap febli. Ou p ap gen dan pou w kraze manje. Je ou yo ap twò fèb pou w wè klè. De twou zòrèy ou yo ap bouche. Ou pap tande sa kap pase nan lari. Ata gwo bri moulen ki tou pre ou a, wa tande l tou piti piti. Moun te mèt ap chante bò kote ou, wap tande vwa yo lwen lwen. Lè sa a, depi pipirit kòmanse chante, nou gentan leve. W ap pè monte sou bagay ki twò wo pou ou pa gen tèt vire. Menm mache nan gran chemen ap yon danje pou ou. Tout cheve nan tèt ou ap vin blan. W ap pèdi fòs kouraj ou. Pa gen anyen ki ka fè l tounen ankò. W ap desann nan dènye kay kote ou pral rete pou tout tan an. Lè sa a, moun ap mache rele nan tout lari. Wi. Pa janm bliye Bondye ki fè ou la avan ti chenn an ajan an detache sot tonbe. Anvan bòl an lò a tonbe kraze, anvan kalbas dlo a kraze an miyèt moso, anvan so a kase, lè sa a, kò nou pral tounen pousyè latè jan l te ye avan an. Souf nou menm ap tounen jwenn Bondye ki te ban nou l lan. Lavi pa vo anyen. Lavi pa sèvi anyen. Menm jan filozòf la di, Anyen pa vo anyen. Jèn gason, jèn fi k ap gade videyo a. Ann pran yon ti tan pou nou reflechi avèk tèks sa nou sot li a. Nou lib pou nou fè sa nou vle, men an nou pa bliye Bondye genyen pou l rele nou an jijman. Nou gen yon lanfè a epanye?